Li poko bon. Live live pa pale nan mikro stop. Nou bon wi. Bonswa tout moun, bonswa tout fanatik Westerlie Show. Bonswa tout moun, bonswa tout fanatik Westerlie show La nou nan simtyè, jan nou te di nou sa. Nou ap vini nan simityè lan pou n kapab montre nou kòman moun yo ye la a pou Gede an, pou premye novanm lan. So, nou live, live sa a pa sèlman sou Westerlie Show, nou live tou sou RL Prod sou YouTube. Nou salye RL Prod ki ap fè yon bèl travay la a. nan nan politik la men nou menm nou nan kiltirèl lan tou nou pa ka pa pote kilti ayisyen an ba ou ki se vodou ayisyen an jodi premye novanm nan nou nan simityè ann viv avèk nou kòman sa ye la ann viv ansanm avèk nou kote w ap wè dè zimaj nou pral montre w dè zimaj. Moun ki nan simityè lan. Nou pral montre w imaj moun ki nan simityè lan. Nou pral montre w moun ki gen lwa, moun k ap pran lwa, moun Gede ap monte yo. Men fòk nou fè nou konnen ke Gede se youn nan pli ansyèn tradisyon ki pran nesans nan vil Abomey, peyi Dawomey, aktyèl Benen, kapital Porto Novo. Tradisyon sila a pral rive nan koloni Sendomeng avèk kaptif yo ki te depòte sou bato negriye. Kaptif sa yo te soti nan diferan tribi an Afrik, Genyen ki te sòti Arada, Banmbara, elatriye. Jan nou ka wè la a, se yon bann k ap sòti. Se yon bann k ap sòti. Mwen ap soti nou menm nan antre. Nou pa al antre andan pou ka viv moman yo. Gen tire kanmenm, nou konn jan bagay yo ye. N ap antre anndan an, gen yon bann ki te anndan an ki sòti. N ap antre anndan an. Gen de ki se espri dè mò, dirije pa Eskòt Bawon. Gen yon enpòtans kapital nan panteyon vodou ayisyen an, paske se avèk espri dè mò ou. Ke w kapab Ke w kapab fè yon ekspedisyon pi rapid. Fèt sila selebre chak premye. Demen si Dye ve ap de lòt jou ankò pou Gede. So nou vin montre w kòman sa ap pase nan simitè jodi a la. Pase sou RL prod si w pa vle gade live lan sou Esterlie show. Nou pral fè entèvyou avèk kèk moun. Jan nou ka wè la, la se se kwa bawon an. Se kwa bawon an. So, yo gentan mete manje devan bawon an. Nap salye moun ki ap swiv live lan depi RD. Nou pral kot grann brijit. Jan nou ka ap gade la, kote pye bwa a ye la, se grann Brijit, yo fè m konnen. So, gèlè chak moun vin fè ve yo la, vin mande grann Brijit sa yo bezwen. Nou pral pale avèk yon moun ki nan simityè lan la. Yo fè konnen ke. Talè, yo fè konnen ke nou devan Grann Brijit la. Eske ou gentan fè, ou gentan mande Grann Brijit sa w bezwen an? Non, m poko mande sa m gen bezwen an. Paske, sa k fè m vle pale a la, m gentan di sa. Paske, gon moun ki lan kont ansanm avè m. M vin la, pandan m pral ansanm avè l la, m vin la. Kounya la, m di, m pa lan kont ansanm avè l. Tande byen, li vin ansanm avè m kounye a, li di konsa. M t ap dòmi, m leve. Li di, li alankont avè m. Men m gentan wè l lankont ansanm avè m. M pral deklè l, m wè madanm mwen, madanm mwen di m konsa, li pa lankont avè m. E ou menm, sa w vin fè la a? Kòm ou konnen l lankont avè w, poukisa w vin la a? Pou yo vin la a, kounye a li gentan di m konsa, li pa lankont avè m. Fini. Depi yè m te di, soti lakay la. Kounye a. So, èske, èske Gilwa obsève ou menm? Padon? Ki lwa w sèvi? Mwen menm? M vin sèvi mwen menm. Mwen m vin la, etan sa k fè m pa vin la ansanm avè l la, pase te lan kontak ansanm avè l, kounye a l di li dakò, li ansanm avè l. Bon, m pa konn si se lwa li genyen, m pa konnen si se gwòg li gwòg. Nou wè jan bagay la ye la nan simityè a. So ann swiv ansanm avèk mwen gen moun ki gròg gen moun ki gen moun ki gen moun ki ki gen lwa gen moun kap joure. Jezi kris pa egzanp pou yon lòt moun e li te oblije pase pa lanmò pou l al jwenn papa l. Sa vle di kisa yon moun pral di m de lanmò? Si jezi kris pase de lanmò pou l al jwenn papa l men kisa yon moun pral di m de lanmò? Enben mò yo gen anpil pouvwa se nòmal mwen menm pèsonèlman m gen viktò atis ki antere la e anpil lòt moun ki gen lòt moun ki gen fanmi yo ki antere la. Se si nou sèvi avèk kilti nou ki. Fantom moun yo oblije plen l But m dakò ke m dakò ke nou akiltire jounen jodi an e ki mete nou kote nou ye la. Paske ki jan w pral konprann ke yon moun ki konprann sa kilti l vle di, ki konprann sa vodou vle di, ki konprann sa endepandans li vle di, ki pral kenbe yon zam pou tire moun? Èske w konprann sa m di w? Ki pral kidnape yon moun? Nou pa gen sa nan kilti nou. Se yon bagay yo pote. Nou. Sa vle di piske yo kounye a la, nou akiltire, enben yo pote sa yo vle ban nou. Enben se sa k rive nou jounen jodi an ki fè nou tonbe nan tout deriv sa yo. Mwen menm pèsonèlman antanke atis Jonas, lè m ap manje yon plat manje m yon moun, m anvi ofri ou olye m al sere l oubyen m al jete l. Èske w konprann? Paske mwen kwè nan kilti mwen. Mwen kwè. nan sa Desalin te fè pou nou jounen jodi an. Èske w konprann? E se nòmal ke nou kwè ke mò yo gen pouvwa, e mò yo, menm Jezi Kris, sa moun yo kwè ladan l lan, lanmò, pou l al jwenn Papa l, sa vle di lanmò gen fòs. Enben, jounen jodi a, avè yo, e ban nou enèji, ban nou fòs. Mèsi, se te yon plezi m te fè yon ti pale ak ou. Enben, men ti vye w a pa sa ki li a la. Ok mèsi anpil. Bonsoir koman w ye? Yo Westerlie show A kiyès nap pale la? Nap pale avèt Atis James Westerlie show yo dim ou fè show ou menm ou fè bon show wi poum byen diw nou yo poko fin fete nou yap fin rive apre sa pou yal kontinye fete yap fin fete jiskase ke rive madi but ee. Si nan la, wap wè menm bann nan ap dèyèm pou yal sipòtem travay map fè a la. Bagay la e kòb pou nou avanse. Bon sou. Mesi se ton plezi. Yo dim ou fè cho ou menm. Map di w gen bagay cheri. M felisite w wi. Ou wè sa w fè la a? Ou ka fè l kòm ayisyèn. Aki tap eksplike kòman eksperyans la ye pou li ni nan bann nan, ni jodi an ki se fèt mò. Non se respè m, se respè m, se respè m.